Jounen jodi, gras ak entènèt nou gen chans tande e wè sa k ap pase nan mond lan. Si w bezwen gen bon jan enfòmasyon sou sa k ap pase nan peyi Dayiti, sitou nan geto yo, branche chèn ou renmen anpil yo, RL prod ak Obsesyon Pwodiksyon ki travay men nan men ak anpil lòt chèn tankou Ayiti Divèsite. Pou w pa rate ankenn emisyon, lè w abone, klike sou ti klòch la answit fè yon lòt klik sou tout epi w deja valide. Mèsi poutèt ou fè pati fanmi an. Nou sòm les chaines de l'info. Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Mwa jye ap vanse la tout bon vre, bon an tou kan ap salye tout moun ki nan plato santral, moun kap pran direksyon sodo. E mon kamel map mande yon bagay spesyal Alò se pa pou plato santral non paske plato santral pa gen twòp twòp pwoblèm Men si wè w te kab rankontre a lòt sen yo Nou fon bagay pou Ayiti la a m panse se pi gwo bagay ou tap fè Donk peleren yo ki al nan pye mon kamel ane sa a Mande w chans pou Ayiti tou paske Haiti ap fini net Ok donk M swete ke Nou tande sa e pi nap vanse bon Nou pral antre nan site soley Tande byen pou anpil moun kap di m M wè ou panche sou bagay bandi yo anpil M ta renmen mande nou kesyon pou m di nou Kisa kap jere nan peyi a la ki pa bandi? Sèl si m ta moute m fon emisyon santimantal. E sèlman sa wi. Si m ap pale de Ariel, de kisa m ap pale? Si m ap pale de nèg politik yo, de kisa m ap pale? Si m ap pale de nèg ki nan sektè prive, de kisa m ap pale? Si m ap pale de nèg ki touye Jovenel, de kisa m ap pale? Peyi a, ensekirite fin manje l. Donk, depi w moun ouvè bouch ou, ou pa ka pa pale de bagay ensekirite, ou pa ka pa pale de bandi. Epi banm di nou yon bagay tou. Mwen m pa nan ankenn ipokrizi a moun. M toujou renmen revandike souch mwen. Kèlkeswa kote ou soti w ap renmen la. Si w soti Pòtoprens, ou rive yon kote, ou tande y ap pale nèg Pòtoprens mal, plim ap leve sou do w. Ou soti Okay, ou rive yon kote ou tande y ap pale nèg Okay mal, w ap pale, w ap di en en se pa vre, sa nou di a se pa ditou vre. Enben se pou m di nou ke Depi w sòti yon kote, ou renmen kote a. Sa vle di sa k ap pase nan Site Solèy la, pou yon nèg ou pa ta ouvè bouch ou pale ladan l, etan ke jounalis oubyen youtubè, m panse ke se t ap yon ilizyon. Kounye a la gen yon lòt bagay pou nou konprann. Pèp ayisyen m pral di nou byen. Mwen fè emisyon, mwen lanse alèt, mwen pale pou tout moun nan Site Solèy. Men par le fait ke m fè yon entèvyou avèk yon sitwayen nan Brooklyn, entèvyou la li prete a ekivòk. Alò se pa totalman non paske se de twa grenn moun ki fè dè kòmantè. Pou dire ke jounen jodi a ou apiye je pèp. Ban m di n yon bagay Ayisyen, ou wè menm nou menm sa k ap fè kòmantè ki di jounen jodi a RL prod ta sanble bo je pèp. Men pa bliye, oparavan, anpil nan nou te konn ap di, Mwen nan bò je nèf la. A wè! Kounye a la gen yon grenn bagay pou nou konprann, swa m depoze mikwo a atè, m pa pale menm paske depi m pale, m ap nan yon bò kanmenm! Men m tèlman vin konn pratik sila a, m pa nwi. Jounen jodi a m nan je nèf. Demen m je pèp. Aprè demen m ap nan bò lapolis la. Ensi de suit. Ou konprann? Men, se konsa lavi ye e l ap toujou konsa. Nou prale nan Site a pou m di nou ke bagay la te rèd nan Site Solèy. Men avan m ba nou enfòmasyon yo, fò m di nou ke gen yon polemik e genyen yon politik de preferans m t ap di. Politik sa a, se nan gè sila a. Kòmsi nèg yo itilize kadav jisteman pou kapab fè konprann ke se yo menm ki pi pwisan. Eske gen gwoup ki pi pwisan nan batay sa? M poko ka di wi, m poko ka di non. Men sèl bagay pou konprann, lè nèg je pèp yo se videyo yo wè, Pa egzanp, y ap di w men tèl sòlda yo pran. Sa vle di, ou ta kapab met nan tèt ou ke psikolojikman yo gon bagay yo fè sou nèg je nèf yo. Men nèg je nèf yo, yo gon politik sekrèt. Lè yo touye w, si yo rache w, yo boule w, pèsòn moun pa wè. Petèt ke sèl yo menm ki kapab gen videyo sila. Men lè nèg je pèp yo fè yon bagay, videyo a li pral viral. M gon grenn bagay m vle pote bay moun nan Bwouklin kòm konsèy. Ann tande ti vòys sa atravè videyo sa paske se de twa sòlda ki mouri, petèt sòlda ki t ap tante antre nan Bwouklin, moun yo pran yo touye yo, men popilasyon an li menm t ap asiste. Annou tande paske nou p ap ka wè. Men bouklin li, men bouklin. Men bouklin. Ban san hont. E lan remen an. E lan ta men antre a. Men bouklin. Paske w konn kisa, lè jan de bagay sa yo rive konsa epi nou menm nou patisipe y ap di nou se bandi tou. E, m di nou sa, fèt atansyon a vou. Lè moun nan popilasyon an, nèg ki nan Jenèf yo, tande ke n ap pale nan videyo a, n ap di pou koupe grenn li, ebyen, lè yon moun nan popilasyon sivil la pase nan blòk yon nèg Jenèf, nèg la ka chwazi touye l kòm bandi. Donk fòk nou fè trè atansyon. E pi tou, nan kesyon lanmou ki devlope pou bandi yo, m santi ke anpil moun nan popilasyon Bwouklin nan ap mache dè Gabriel. Pa konn si enpresyon y ap fè sou yo, yo renmen Gabriel. Pa egzanp, m te wè gon batay, pandan nèg yo ap dekwat nan yon lari konsa, pil moun dèyè yo. Bon, tande byen, lè gon enkirsyon, m sonje te gon enkirsyon ki fèt, nèg yo pote boure, m kwè, se te nan zòn, ay! M pa raple m zòn nan non. Site Limyè. Jou swa sa a, tout moun kouri. Gen yon zòn tou pre a Jakomen. Moun yo kouri, yo antre nan zòn nan. Lè sa a, nèg Gabriyèl yo, yo tou vin a pèp yo dèyè yo. Genyen nèg ki pran kabrit. Gen nèg ki kase kay moun yo. Nèg yo fè anpil egzaksyon. Donk se pou m di nou ke. Anpil moun nan popilasyon an avèk mesye sa yo genyen yon bon lyen. Yo prèske fizyone ansanm. Men atansyon a vou. Ou pa gen zam nan men w, fòk ou pran anpil prekosyon. Kounya la fò m di nou ke batay la li kontinye. M pral ba nou eksplikasyon. Se pa ni youn ni 2 sòlda ki pran bal. Epi sa k mouri tou pa konte. Gen moun ki mouri, se nan var. Fò n di nan tou de kan yo, gen sòlda ki mouri. Se konfime gon to k rele Zoyi, misye pran 3 bal. Se yon nèg ki nan Boston, nan do Matyas. Gen enfòmasyon k t ap sikile kòmkwa Matyas ta pran bal. Non, gen yon dwòn ki vire. Sou tèt Matyas, misye pa pran bal. M pa konn kounye a si misye kòmanse mete kan. Paske menm lè w wè nèg sa a, li gen dyab sou li men se youn nan nèg ki yon ti jan lach. Ou konn ap pwogrese, Matyas di w talè, talè, talè. Pa avanse. Donk m pa konn kounye a si misye met kan pou l batay. Bal flote Tayson. Gen Manase ki pran bal tou. Tout sa yo nan kan G9. Men pou anba a blòk Gabriel. Kote Dady mesye? Aah fò m met yon drone sou Dady wi. M wè Dady frèt m pa janm tande pale de Dady ankò. Ok pou anba a gon ti sèten de doktè misye ta mouri. Mwen di ta mouri se paske mwen mete li o kondisyonèl paske mwen potko fin konfime enfòmasyon sila a. Tande byen sa m pral di nou an. Gen yon manbo ki mouri pou nèg anba yo. Manbo sa l ap fè yon seremoni nan yon kafou. Gen yon nèg bele kou ki rale manbo a byen nan yon teleskòp epi l vlaw! Manbo sa pèdi lavi l. Fò m di nou ke jiska prezan nèg kay Gabriyèl yo kay Kim nan toujou. Y ap batay, y ap fè rezistans. Men fò n di ke nèg bele kou yo menm rive nan pwent solèy 17. E se du nouveau, se pou la premyè fwa sa rive nan batay sa. Daprè tout enfòmasyon ki rive jwenn nou, hum, Gabriel t ap pale ak yon sòlda, li di nèg yo sa se derespektan, sa pa gen dwa fèt. pou nèg yo rive nan 17 an ba babin mwen an la ebyen misye di jodi a lap mete pye l atè pandan Gabriel anonse lap mete pye l atè a gen yon team ki rele G8 anba a li mande pou nèg sa yo antre nan batay G8 la m ta kapab di se GIGN pou nèg sa yo se swat pou nèg sa yo sa vle di dènye kò a ebyen l mande pou nèg sa yo antre nan batay gen yon lòt team ki rele. Avatar ebyen li di pou tout nèg sa yo antre nan batay paske li menm li pa gen mèsenè e li kwè ke se derespektan sak pase a fòk nèg yo bay yon repons Iska ak Babekyou fòn di ke nèg sa yo sou batay tout bon vre ou ka jwenn li men apre sa bagay nèg sa yo sekrè anpil donk sa vle di batay la li menm li ap rapousib m pral vini toutalè paske m wè gon lòt videyo videyo sa m ap chache eksplikasyon sou li e gen anpil lòt detay nou pral tounen nou pral meton dwòn sou kempès nan belè. Epi nap vini avèk lòt enfòmasyon pou ou, ougan yo kòmanse ap voye pye. Bon, ougan yo menm, poukisa nou pa ka fè yon, m ta kapab di manifestasyon, nou antre an rebelyon pou n di n pap mete pwen sou bandi ankò. Si nou fè sa, e pa ti sèvis non nou tap rann larepiblik. Kounye a, po yo tap vin eponj, epi, nèg tap pran frap. Piti 15 an, 400 mawozo a, nap vini. TT fon pale sou misye, TT twite, nap vini avèk eksplikasyon, e nap kite w. avek euh, informasyon kap domine aktualite, epwi apre nap tene pou nkap ap boukle. La jounè mondial de la poplasyon nou ofre l'okasyon de celebre le progres humen. En efè, les sociétés qui investissent dans leur peuple dont leurs droits et leurs choix ont prouvé à maintes reprises que c'est la voie vers la prospérité, la paix que tout le monde veut et que tout le monde mérite, particulièrement Haïti. Nous comprenons alors que l'histoire de la population est bien plus riche et plus nuancée qu'un seul chiffre pourrait le montrer, en l'occurrence 8 milliards pour le monde ou 11,5 millions pour Haïti. 7. Dans le monde, il y a plus d'habitants, mais il est aussi marqué par la diversité démographique que nous observons au niveau de la population mondiale, aussi bien au niveau de la population haïtienne. C'est pourquoi chaque pays devrait disposer des informations dont il a besoin pour répondre aux besoins divers des différents groupes de population et veiller à ce que les individus puissent réaliser leur plein potentiel. Lorsque les gens ont le pouvoir de faire des choix éclairés quant à savoir si et quand avoir des enfants, quand ils peuvent exercer leurs droits et responsabilités. Ils peuvent alors gérer les risques et devenir le fondement des sociétés plus inclusives, adaptées, durables. Et dans ce cas, les gens deviennent la solution et non le problème. Il faut également souligner que la transition démographique entamée en Haïti offre une fenêtre d'opportunité pour la capture du dividende démographique d'ici 2030. 4. Cette transition requiert une attention particulière de nous tous et de nous toutes. Son coût est certes accéléré par certains facteurs, dont le niveau de migration élevé des jeunes Haïtiens. C'est pourquoi nous devons tous investir dans le capital humain, en particulier chez les adolescents, chez les adolescentes, chez les jeunes, qui constituent pour nous la poche d'espoir et qui devrait rester une priorité pour le pays. Ainsi, le Fonds des Nations Unies pour la population veut, sous le leadership du gouvernement, en collaboration avec la société civile, le secteur privé, les agences des Nations Unies, les institutions académiques, les médias et les donateurs s'aligner sur les priorités nationales et s'engager afin d'accélérer la transformation du cycle de vie et l'autonomisation des femmes et des filles et des jeunes en Haïti, en particulier les plus vulnérables, les plus marginalisés et les plus laissés pour compte. L'idée pour nous est donc d'appuyer les efforts du gouvernement vers la réalisation des trois résultats transformateurs du plan stratégique de l'UNFPA qui vise à l'horizon 2030 à mettre fin aux besoins non satisfaits en matière de planification familiale, aux décès maternels évitables et aux violences basées sur le genre et pratiques néfastes. Nous sommes de cette génération sur le dos de laquelle repose la charge de refonder la nation. C'est toujours dans les moments les plus difficiles que nous devons faire monde de détermination et démontrer à la population que nous avons mérité notre place de responsable. Si certains pays de la région commencent leur transition démographique, nous en Haïti. Où en sommes-nous À vous tous ici présents, à un niveau de responsabilité ou à un autre, intégrons la question démographique a organisé le 25 mai dernier la première rencontre d'information avec le comité multisectoriel pour le suivi des engagements du consensus de Montevideo et des désengagements de Nairobi signés en 2019. C'est un pas dans la bonne direction, mais un pas reste un pas si on ne soulève pas l'autre pied. C'est 11 juillet représente pour nous non seulement une journée de célébration où nous allons commenter les données, les chiffres, mais le début d'une concertation nationale qui devra aboutir à l'appropriation de la problématique de la population seul capable de hisser le pays vers un développement économique, social, inclusif, équitable et juste, pérenne et durable. Haïti se trouve, elle aussi, confrontés à ces différents aléas et phénomènes sociaux. En effet, notre pays fait face à une urbanisation accélérée et non contrôlée, une politique chronique, une baisse du niveau de vie, de nombreuses catastrophes naturelles, des guerres entre gangs rivaux, une prostitution juvénile, des grossesses précoces, marchands, chauffeurs, commerçants, industriels écoliers, universitaires, professionnels de toutes catégories. Nous devons nous engager dans cette vaste entreprise de, de régénération de notre patrie commune. C'est le temps de l'union, de la solidarité, de réveil de la conscience, de l'éveil de l'esprit patriotique. Le temps de renouer avec notre idéal de grandeur de peuple porte-étendard de la liberté dans le monde. La population haïtienne doit retrouver sa réputation de population paisible, laborieuse, héroïque et solidaire. Nous devons continuer à miser grandement sur l'éducation et que sur l'autonomisation économique des femmes et des filles, leur libre accès à des moyens de contraception efficaces et modernes, l'amélioration de l'accès aux informations et services de santé sexuelle et reproductive. Nous devons aussi réfréner la honte, la stigmatisation, faire reculer la peur, la pauvreté, l'inégalité de genre et les multiples autres facteurs qui réduisent la capacité des femmes et des filles à opérer des choix, à solliciter et à se procurer des moyens contraceptifs à négocier l'usage du préservatif avec leurs partenaires, à faire entendre leur voix et à concrétiser leurs souhaits et ambitions. Au ministère de la Condition féminine et aux droits de la femme, au ministère de l'Éducation nationale et à la formation professionnelle, au ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civique, à la Secrétaire d'État à la Population et Développement humain, je dirais que le travail est titanesque continuons à serrer les coudes, à travailler main dans la main pour une population saine, productive, prospère, pacifique. Grâce à notre population qui compte plus de 54% de jeunes de moins de 20 ans, aspirant à construire un demain meilleur, ce rêve reste à notre portée. Si nous savons nous élever à la hauteur de nos aïeux, Si nou sa konses evident demografik, ke viva iti dan la pep e la fraternite, je vous remersi. Mkade Montana, M wè gen sektè ekonomik lan ki la. M wè Magalie komode ni, m pa gen pwoblèm avè l non, yon bagay pèsonèl men fò m esprime l ak moun yo konprann. M wè l genyen Fritz Jean ki se konsiltan sektè ekonomik nan epi m wè gen yon seri de eleman otou de li. M gade, m wè Lavalas prezan. E pa baz Lavalas la non, yon gwoup elit Lavalas ki otou de Aristide. M gade, m wè AAA la. M di, Humm! M pa gen plas m la. Si n kite moun sa yo pran pouvwa, sistèm nan pral renouvle sou nou. Na, y ap ban nou sèlman ennan pouvwa e y ap pran senkan, yo pral mete nou nan menm sitiyasyon sa a. Pou m evite bagay sa a, m di fò m fin elimine Montana Aprè poum rive sou Ariel pase nou te mande Ariel ban nou sekirite ban nou CEP poukisa m te di sa fòm evite yon kaskad de gouvèneman fòm evite yon gouvènman tranzisyon ki pral monte ankò. E depi gen gouvènman tranzisyon, pa gen oken peyi k ap ede w, pa gen oken peyi k ap gen akò avè w, paske mond lan chanje. Tout koperasyon w genyen, kèl peyi oksidantal yo, kèl peyi sid yo, fò gen yon palman ki ratifye l. Depi pa gen eleksyon, moun yo ap toujou nan mizè e pa gen okenn desizyon yon gouvènman pwovizwa ka fè la a. Moun yo, pa kite yo ban nou manti. Gen moun ki ka pa dakò avè m lè m bay verite, men apre yon nonb de tan yo wè l. Kòm m wè Ariel pa ban nou sekirite, li pa ban nou sa n rele yon CEP, se sa k fè m pral leve kanpe mwen menm. Men avan m te leve kanpe nan kò Ariel, m pa t ap leve kanpe nan kò Ariel san Montana pa t tonbe. Pase Jetael Montana te gentan yon bòn pozisyon, li tap monte, e si Montana monte mwen mwen antrave, m tap antrave anba aa, m pa m tap antrave anba ak elit ki bò kot Aristid, m tap antrave avèk elit ekonomik lan, fout! Fout reprezante Bill Clinton dirèkteman, fout pa reprezante Biden non! Fout reprezante egzakteman Bill Clinton! Mwen pral fè yon pil alyans. Le fè ke Jean Berthe Aristide gen yon akò avèk entènasyonal la pou pati pa l la pa rive sou pouvwa, Men gen Mouvmans Lavalas la, anpil dirijan yo m pral fè alyans avèk yo. E menm si yo pa dakò, m pral chèche wè yo. E gen anpil lòt strikti politik tou sou teren an m pral chèche fè alyans avèk yo. Paske nou pa fè yon bagay pou nou, se pou peyi a n ap fè l. E m vin dekouvri tou, men m poko rive la. M poko rive la, Scoop. La a, ou tande m te mande padon si m te fè yon moun ki te si m te fè yon moun yon bagay ki mal e m padone tou yon moun tou si yo te fè yon bagay ki mal paske m fè sa pou Ayiti nou vle parèt gran divizyon nou fè tout tan nou ap goumen n ap divize antre nou nou pa jwenn solisyon fò n chèche solisyon jodi a jodi a ki sa m bezwen m bezwen yon antant politik ou wè m ekri bon Scoop m pale avèk Linde Linde Balthazar wi m reyini avè l m di Linde si n pa si n pa t vòlè eleksyon si n pa t vòlè eleksyon nan men m peyi a pa t rive nan sa l ye la a monchè an n bliye sa a n pale ki sa k ka fèt la a. Monchè, ensekirite a, yon grenn moun pa ka rezoud li. Se nou tout ansanm ki pou rezoud li. M wè Edgar Leblanc. M wè Eric Jean Baptiste. M wè pi fò wi. E m pral kontinye wè toujou. Epi apre nou pral fè yon woumble. M pran desizyon sa a, sitou se lè m soti nan peyi Rwanda. Epi m wè kouman Rwandè yo soti a zewo pou yo rive la jodi a. Se te yon antant yo te gen yo. Men fò m di w byen lè n reyini antre nou, Nou pap ka pale de pati politik. On sèl bagay ki pral sou leta pye sèl Ayiti. Revòlt, endinyasyon se de mo sa yo ki karakterize sitwayen sa yo ki moutre yo about nan lanse apèl ak mouche leta pou rezoud pwoblèm wout sila ki pa sispann degrade chak jou pi plis. Fas ak mepri moun ki nan leta yo, abitan nan zòn sa a deside bloke antre wout sila ki kondwi ak Tomasik. On machin te gendwa parèt la epi wout la bime avè li vide anba. On moto te gendwa parèt la wout la vide avè li bime avè li vide l anba. Li pa bon pou ni pasajè, ni chofè kamyon, ni chofè motosiklèt. Se sa k fè kounye a wout la vini bloke, nou mande pou wout la fèt. Nou pa vin la pou pyès bagay, pou pyès vyolans. Men nou mande pou nou gen wout nan peyi a la. Avantyè la gen yon machin ki sot pran yon ti chabon Pou yo jwenn premye kay Pòtoprens, machin nan tonbe nan twa la, li fè twa jou anvan yo goumen pou yo mete li deyò. Wout sa se yon gran wout entènasyonal. Li gen twa prent fontyè ladan l. Se tout yon konba k ap tann sila yo ki deside pran wout sila pou antre nan komin Tomasik ki twouve l nan depatman Sant. Pousyè, gwo wòch, gwo tou, se bagay sa yo ki achte wout la lajan kontan. Se nan sans sa a divès òganizasyon nan santre vil komin sila a, bò kote mouvman barikad k ap fèt pou anpeche machin pase sou wout sila a, deside jounen vandredi 8 jiyè a òganize yon mach pasifik pou fè plis bri nan tèt Leta nan lide pou rezoud pwoblèm wout sila a. Pwotestatè yo pa sispann krache kòlè yo pandan tout pakou mouvman pwotestasyon sa a ki siyonnen divès zòn pami yo ri Jan Jak, Site Pyè Lwi, ri Kapwa Lamò, ri Espanyòl ak Kafou Rezistans. Se yon wout ki bay anpil kòb. Mesye, se si ke nou sot lwen nou pa ka, nou ka pa konnen. Si wout sa pat bloke pou nou te wè kantite machandiz, kantite siman, tòl, fè, elatriye kap sot la nou tap sezi. Bon yo pa janm fè anyen pou nou, se nan optik sa ke nou leve kanpe nan moman an. Nou bezwen wout Tomasik la nòmal, paske wout la son wout 27 kilomèt li ye, wout sa m ta di w Ench a Tomasik nan wout nan tan nòmal wout la fèt son bagay k ap pran nou 15, 20 minit, men aktyèlman la nou bezwen 2 zè de tan pou nou rive Ench, men mezanmi ki sa pou n fè, nou pa ka fè anyen, mwen menm mwen m gen machin m pa ka sikile nan wout la avè l, si w sot an w machin la nan wout la, se plato a pou w al fè, donk pou ki sa m fè. Machin ap kraze e gade wout la menm tou sak pi di sak pi lamantab sak pi dezastre nan wout la se ke jan w wè wout la ye la gen nèg kap fè kapital nan wout la. Divès manifestan akize senatè Rony Celestin ki daprè yo ta detounen lajan ki te disponib pou konstwi wout sila nan lepòk li te depite. Nou te pale de senatè Rony Celestin alepòk se te li menm ki te depite Thomasix Sacalasous lè sa Thomasix Sacalasous te gen sikonskripsyon inik Sa vle di 2 komin yo te gon sèl sikonskripsyon. Men se aprè ane 2015 yo vin divize sikonskripsyon yo, li menm li te vin depite Sagar Lassource li rive senatè. E se yonn nan rezon ke nou te mande l li gon eksplikasyon pou moun Tomasik. Non sèlman antanke otorite 2012, 2013, 2014, men aktyèlman kòm senatè tou. Nou gen plis ke 8 jou la a nou pa janm tande l e malgre moun rele l nou pale l li pa janm mande ki sa k genyen e ki sa l dwe fè. Youn nan responsab ki òganize mach sa a, ki pa vle site non moun kòm mezi pridans, fè konnen mouvman sila p ap kanpe tout tan yo pa jwenn satisfaksyon ak revandikasyon yo. Yon komin ki gen 8 jou bloke. Nou pa jwenn ni tonton, ni matant, ni grann, ni gran grann ki vin di mezanmi pèp Thomas Sik wout la bloke men ki plan yo gen pou nou paske se wout n ap revandike sa vle di ke yo pa bezwen nou anben n ap tou di yo n ap voye n ap lanse yon mesaj trè fò ba yo n ap di yo pa bezwen nou nou pa bezwen yo tou nou sèlman bezwen wout nan men yo nou sèlman ap mande yo wout nou pa be nou pa nan fas pyès moun gen moun k ap di tonton bay 10 mil Papa bay 50 mil nou pa gen la bon nou pa gen lajan se moun tomasik avèk dyaspora yo avèk sitwayen ki konn enpòtans wout ki konn valè wout ki met men ansanm ki di mesye yo la yap batay pou nou ki jodi a yo sa kapab fè nou jwenn medya pou fè vwa nou rive pi lwen kote l dwe rive a. Antretan, tout wout ki relye ak komin nan Tomasik twouve yo nan moman an bloke, abitan yo erije karkas a machin, twon dabr ak lòt objè pou anpeche sikilasyon fèt nan wout sila, pandan yo espere leta va tande vwa yo pou potey solisyon ak pwoblèm sila ki pa sispann konplike lavi moun nan komin Tomasik. Venntwazyèm edisyon Koup Moïse Jean Charles la te byen demare ane sa a. Plizyè milye moun ki soti nan divès komin nan depatman Nò peyi a te reponn prezan nan Pak Rezinie nan zòn Baryè Batan nan komin Milo pou asiste match ouvèti sila a. Jean Charles Moïse salye jefò piblik la ki fè deplasman pou vini nan aktivite sila a ki daprè sa l fè konnen vize redinamize spò a Sitou foutbòl la nan peyi a. Mwen remèsye gran piblik nan. Nou wè prezan. Prezans gran piblik nan ansanm avèk nou nan ouvèti chanpyona a. E nou wè tou, tout kalite moun. Gen moun ki sòti nan tout peyi ki la. Gen moun m tande ki sòti Dubai. Gen anpil dyaspora ki antre pou ouvèti chanpyona a. Machann yo, se tankou s on fèt chanpèt ki gen jodi a. M bat bravo pou yo. Sila ki renmen foutbòl yo jwenn bon jan amizman. Premye match sa ki mete fas pou fas AS Dondon ak Limenna konble atant piblik la ki parèt egzijan anpil. Nan tribin yo ak graden yo se te gwo anbyans. Fanatik 2 ekip yo ap chante Epi danse alòske yon bann rara ap kreye animasyon. Chanpyona sa a ki demare nan finisman ane 90 yo fè gwo pwogrè nan sa ki gen pou wè ak kantite ekip k ap patisipe yo. Si n ka kwè Justin Louis, prezidan lig la, Se yon total 32 ekip k ap patisipe ane sa, alòske nan kòmansman chanpyona a te gen sèlman 10. Nou menm, nou te chita planifye nou pou ke tankou lane dènyè a nou te fè chanpyona avèk 24 ekip, pou ke ane sa ankò nou te kenbe menm 24 e fòma a pou aske nou te fè avèk 24 ekip lan. Rive sitèlman demand yo, yo sitèlman enòm pou nou, Nou oblije kounye la atò nou pase a 32 ekip. Men se te yon rèv ke l te ye pou n te rive òganize konpetisyon sa a avèk 32 ekip. Bò kote pa li, Jean Charles Moïse anonse kèk nouvote pou 23 zièm edisyon sa a, yon seri nouvote lidè pati politik a Pitit Desalin nan pa enimere. Sepandan ansyen palmantè a anonse kantite lajan chanpyon an ap resevwa ane sa a. Jodi a ekip chanpyòn nan li genyen 150 mil dola, sa vle di 750 mil goud e ane k ap vini nou pral fè l won, nou pral mete yon milyon goud. Popilasyon Milo a bat gwo bravo lakontantman pou inisyativ sa a ki pèmèt yo ekspoze talan jèn yo nan rejyon an, Se tou yon mwayen pou ti machann yo fè lajan. Depi w gen timoun, donk se yon biznis li ye, donk chanpyona sa reprezante yon gwo bagay pou nou. Lè moun yo vini, yo twouve bwason nan men nou, nou vann, men a lèt de kòb sa tou, nou kab kreye yon lòt biznis ansanm avè l, epi tou l ap fasilite nou pou n fè yon lòt bagay ankò. Donk chanpyona sa reprezante yon gwo bagay pou nou. Fòk nou di, Match ant AS Dondon ak Limena a fini yon gòl a zewo an favè ekip Limena a. Antouka merci la famille kòm toujou yon maximum de kòmantè yon maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi aprè kès kon di a la pwochèn.